Bon nou di tout moun bonswa e byenvini sou chanèl Inyon 109. Nou te pran yon ti reta a fot de teknik e pou pou premye emisyon n ap prepare sou afè entegrasyon ke nou ap lanse. Nou di tout moun eskize nou pou ti reta nou te pran epi nou gen envite nou avèk nou aswè a. Talè n ap prezante envite a e Nou di tout moun ki ki ap koute emisyon an eseye patajel maximum de moun ke nou kapab silvouplè paske pou plis moun ka koute paske sa nap fè a se jis o pou ede plis moun si w gen istwa pa w ou gen dwa patajel avèk inyon san nèf e se yon bagay serye nap eseye fè e nou mande tout moun abòne avèk chanèl la nou gen mesye. Envite yo avèk piblik la. Bonswa Mesye Darens. Bonswa Raslien, mwen remèsye w pou envitasyon. Mwen ap pwofite pou m salye tout oditè yo e oditris yo k ap swiv nou, espesyalman zanmi pa m yo ki Montréal. Bonswa tout le monde. Ok, bon, jodi a nou nou nan emisyon an, ou emisyon avèk nou, mwen dou mèsi pou paske ou aksepte patisipe avèk nou. Dakò. e sou afè entegrasyon nou konnen se pon bagay ki fasil e menm si wè li nan e, nan legliz entegrasyon son bagay son bagay senp li ye ou gen dwa entegre ou kelke swa kote a gen entegrasyon lò nou kite yon zòn ou al nan lòt zòn ou kite yon peyi ou al nan lòt peyi tout se fòk ou fon jan pou ka entegre ou Epi tou nou genyen tou e nan sosyete a gen gwoup, gen kominote yo, tout fòk ou fè yon jan pou w ka entegre w nan kominote yo. Tout sa trè enpòtan. E sa vle di entegrasyon an se yon bagay ki vas, ou gen dwa fè lè w al travay fòk ou ka entegre w nan travay, fòk ou ka entegre w nan biznis, fòk ou ka entegre w inivèsite lè w al nan inivèsite, fòk ou ka entegre w nan tout bagay sa yo. Sa vle di, entegrasyon an se yon sijè ki vrèman vas e nou mande tout moun ki ta renmen patisipe pou yo ekri nou nan kòmantè yo. E jodi a n ap bat pou nou fè yon bèl emisyon avèk Mesye Darwin Etienne ki pral pataje istwa li ansanm avèk nou de sa yo rele entegrasyon li menm ki se yon moun ki vrèman gen yon istwa ki rich ke nou deja pase au maximum ke posib pou ke plis moun ka wè emisyon sa a paske n ap bezwen pa egzanp istwa yon moun ka enspire w sou yon pwoblèm ou ka e konsa l ye sa vle di se youn pou lòt vwa tout moun konte sou chanèl Inosanef la e nou la pou nou fè pou nou fè emisyon avèk moun yo, sa vle di ou menm ki gen istwa ou pa pè, pa pè pale nou gen plas pou ou, wap just ekri nou nan kòmantè yo pou nou kapab fè emisyon ansanm avèk ou nap baw tout modalite yo. Men gen yon kesyon nou pral kòmanse kesyon yo avèk envite a, e mesye Dawens eske ou ka di nou kòman entegrasyon an te ye pou ou kòmansman nan kominote a oubyen nan sosyete a? Bon pou mwen menm entegrasyon li te konplike. Premyèman nan dimansyon langaj, sa vle di ke mwen, mwen fèt Monreyal, Kebèk, Kanada. Donk kòm nou konnen Kebèk se yon pwovens ki frankofòn e mwen grandi nan pati, fò m di w pou m fè yon ilistrasyon rapid de Monreyal, donk Monreyal divize, gen yon pati anglofòn ki se nan lès, gen yon pati anglofòn nan lwès. Mwen grandi e mwen fèt nan lès. ki pati frankofòn nan, e se sèlman petèt 5 an avan m demenaje Toronto, m te kòmanse familyarize m avèk Lwès nan, donk m te kòmanse ekspoze m avèk mond anglofòn nan. Donk, lè m vin Toronto, ou konnen, m sot son kote m abitye just tande fransè e pou moman m rive Toronto kote se lopoze se anglè sèlman tout moun pale epi moun yo pale vit e moun yo pale avèk yon aksan ki pa t familyal ou ki pa t familye avèk zòrèy mwen e sa se pou langaj lan mentnan o nivo kiltirèl Montréal divize. kiltirèlman tou paske nan lès kote frankofòn nan se lès se la wap jwenn plis ayisyen nan lwès wap jwenn karayibeyen ki anglofòn alòske lèm rive Toronto kotem te rete an se te 80 pousan jamayiken donk mwen menm imajine w m rive nan yon katye yo pa abitye wè ayisyen epi m parèt anglè m pa twò bon e men bon erezman ke m se yon moun ki trè sosyal ki ki renmen pale a moun donk li pat pran tan pou m te fè zanmi avèk moun nan katye a malgre ke langaj mwen potko devlope donk li te plis konplike akoz de langaj la. kiltirèlman li te plizoumwen konplike paske ke se swa Jamayiken, ke se swa Ayisyen, nou tout se Karayibeyen, donk nou gen anpil bagay an komen. Donk sa m fè se sou ke mwen fokis sou sa nou gen an komen pou mwen byen entegre m nan kominote Torontwaz lan. Ok, se, èske ou panse vrèman entegrasyon an se yon bagay ki ki enpòtan nan yon sosyete lè w fèk rive e kòman èske w panse w vrèman byen entegre nan kominote kote w ap viv la e e pou kominote ayisyèn nan èske si gen kominote ayisyen èske ou entegre ladan l tou? Ok bòn kesyon mwen kwè ke li trè enpòtan lè w fèk rive nan yon zòn Pou fè efò yo. Sa di ou kòm se ou k rive nan zòn nan se ou k dwe fè plis efò pou entegre yo. Sa vle di si m te fèk vini nan katye kote m demenaje Toronto an epi m ap tann pou se moun ki vin pale avè m, premyèman li pa t ap fèt paske moun Toronto pa osi. sosyal ke Montréal. Sa vle di ke moun yo se plis vreman travay, lakay, yo nan afè zafè yo. Kou la se mwen k parèt nan katye a, donk se mwen k al chèche pale a moun yo, epi se mwen k al chèche, ki al chèche entegre m nan kominote a, chèche konnen ki sa k ap fèt, ki kote m ka manje, ki kote m ka soti. Se mwen k bezwen konnen, donk se mwen k chèche konnen. Donk mwen panse ke se so ke li trè trè trè enpòtan lè w rive nan yon nouvè yon nouvo zòn yon nouvo peyi se ou k pou chèche mentnan èske m santi m byen entegre nan kominote tandotwaz la wi paske aktyèlman m konn anpil moun nan nan kominote karayibyèn anglofòn nan e mwen trè alèz mwen mwen mwen mwen vrèman byen entegre nan kominote a. Men, se son petèt yon paradòks, mwen twouve ke kominote ayisyèn nan, premyèman, li pa t vrèman prezan Toronto lè m te fèk vini. Epi, dezyèmman, mwen twouve ke se yon kominote ki enpe pli difisil pou entegre nan ki sans? Map chèche mo an, m anvi di elitis, men se petèt pa elitis, men kominote ayisyen an, li renmen, selon obsèvasyon m, li renmen tankou divize pwòp tèt li. Kòmsi, you know, premyèman, depi w di ok ou soti Monreyal, bon deja la, anpil yo pa vrèman konsidere w kòm tankou ayisyen. Sa se premyèman. Sa se sa m jwenn an tou ka. Dezyèmman, gen aparans, ou konprann, gen yon fason ou abiye, yo ka plis ou mwen jije w, yo pa vrèman rale w sou yo twòp. Kontrèman a kominote karayibyen anglofòn lan, m twouve ki bokou mwen konplekse, si m ka itilize mo sa. Yon egzanp m ka bay, Pou wè stil cheve m genyen, m gen dread, li pi fasil mwen jwenn jijman nan kominote ayisyèn nan akoz de dread mwen ke pa egzanp nan kominote karayibeyen anglofòn nan. Sa se yon egzanp mwen ba w. Donk se sa. Ok ok bon nou byen kontan pou repons sa w ba nou an, sa vle di son konsta ke w fè vrèman de de sosyete a, sa vle di ou fè diferans ant sosyete ant kominote ayisyèn nan Toronto e kominote e Montréal Karayibeyèn nan Karayibeyèn kote w sòti a e men e m te ka mande w kòman w konprann e kominote ayisyèn nan poukisa se konsa yo yo ye poukisa pa gen yon vrèman tankou di a se yon elit pa gen yon vrèman yon sòt dinite se plis sou divizyon poukisa selon ou menm e paske ou se ou di ou eseye entegre kanmenm men kòman sa kòman sa ye kòman ou konprann sa. Ben selon mwen menm se yon bagay mwen obsève depi pa egzanp Monreyal sa vle di ke Premyèman, m sonje lè m t ap grandi, m pa sonje si w sonje epòk High Top yo, nan lèzane 88, 89. High Top la se yon koup kote blak ameriken yo raze bò cheve yo epi yo kite yon pati. So, se si mwen grandi Monreyal, so mwen te vrèman enfliyanse pa kilti blak amerikèn nan paske se li m jwenn. So. Lem konn lè ou fè koup sa kisa yo di lè yo wè w nan lari yo deja di w si ou son vagabon paske ou gen koup sa e poutan se pa anyen l te ye si m te al pa egzanp New York ou byen menm nan yon lòt kominote tout moun ap konnen se pa anyen l ye men pou ayisyen an Sa vle di ke si tèt ou pa raze nèt, ou pa gen tyas, ou pa mete pantalon, bon, yon lòt bagay, a lepòk si w pat mete pantalon anndan, I mean chemiz ou anndan pantalon w, avèk sentiwon, avèk soulye legliz, si w pa mache konsa, yo deja yo idantifye w kòm vagabon si w pa al legliz lan chak dimanch deja la yo idantifye w tankou vagabon se kòm si yo toujou ap chèche yon bagay pou yo diferansye tèt yo avèk pwòp kominote pa yo. Ahh e ankò yn fwa map reprann ou si si si w pa soti ayiti ou fèt isit a ou yo deja ou son w manfouben ou son w so so yo toujou ap chèche divize pwòp tèt yo s on bagay mwen remake ki ki ki egziste depi Montréal men si m ka bay opinyon m pa egzanp mwen gen yon matant mwen ki rete Brooklyn New York so anpil fwa m konn al New York bay sa yo wap wè ke ayisyen New York Yo pa menm jan avèk Ayisyen Kanada, yon ti jan mwen konplekse pa rapò avèk stil black, jèn black nan kap grandi Amerik di Nò paske yo wè black Ameriken alantou yo, yo wè Jamayiken alantou yo, yo wè lòt black kominote alantou yo, so lè yo nan yon anviwònman konsa yo pa gen lechwa entegre yo men lè menm moun sa yo yo nan yon kote tankou Kanada kote nwa yo an minorite se kòmsi yo wè black la tankou yon bagay ki pa bon tout sa ki asosye a black pa vrèman bon donk m pa konnen poukisa se konsa yo ye men menm legliz yo tankou gon stil ou genyen si w al legliz Si w pa, ankò yn fwa, si cheve w pa yon fason, si chemiz ou pa anndan pantalon, si ou pa gen yon soulye legliz, yon pantalon twa ka, se yon pwoblèm. You know. Ekskize m, m oblije di sa, men se vre. Se nòmal. Tandiske, si tankou jan m ye an, m al nan yon legliz Nouyòk, oubyen m al nan yon legliz Jamayiken, oubyen, you know, kèlkeswa, yo pa jije m konsa. Donk, mwen panse ke. Se yon kesyon de Ayisyen gen lè li gen yon pwoblèm idantitè, li pa vrèman konn ki moun li ye, tandiske lòt black yo, yo plis fè anfaz sou blackness, sou ki, sou istwa black. E sa etone m paske nou menm nou swadizan nou se premye pèp nwa libere, men se kòmsi nou libere nan liv men nou pa libere nan mantalite. you know. Ok, ok. M konprann sa w di a, se yon reyalite. Sa vle di kòm si Ayisyen an li preske pa gen yon kilti idantik paske se yon melanj yo genyen, y ap eseye kopye sou tèl ou tèl kilti jis pou yo kapab yo vin kòm sa konsa ou vin pa ou vin pa ka retwouve tèt ou, ou toujou ap chache konpare ou a yon lòt moun ke ou pa sanble avè l nan yon sans. Sa vle di e kominote a se enpe konsa selon jan w rakonte l la. Men di nou, èske ou te jwenn yon, èske sa se yon ob, se ou ko, ou ka gade sa kòm yon obstak pou ou oubyen di nou ki pi gwo obstak ou rankontre pou te ka entegre w swa nan kominote e ko e fran e Toronto oubyen kominote ayisyen an? Paske lè w lè w nèg ou fèk sot Monreyal pou w vin Toronto kanmenm. Li pa, li pa fasil, hein? Non. Èske ou ka di nou ki pi gwo obstak ou te rankontre pou ka entegre ou vrèman nan, nan, nan, nan, nan, nan sistèm Toronto a lan? Nan sistèm Toronto a, obstak mwen se te lang lan. Ok. Se sa se te, se te, se te sèl obstak mwen. Se te lang lan, epi. M pa t ka jwenn aksè a sèvis an fransè. Alepòk, vrèman pa t gen sèvis an fransè Toronto e li te difisil pou mwen. So, se sa k te obstak mwen. Se sa k fè pifò lè m te fèk rive Toronto, pifò zanmi m yo se te Kebekwa. Paske mwen menm avèk Kebekwa se te se te yon bagay nou te genyen an komen, se ke nou pa t ka jwenn sèvis an franse. So, lè youn lòt jwenn youn lòt, se kòm si nou senpatize youn a lòt epi amitye an fasil pou l fèt. Ou konprann? Donk, si sa sa m gen dwa di w se se se te yon obstak menm menm pou m te ka jwenn bon sèvis, bon djòb paske parapò a lang lan, m pat gen le chwa map chèche djòb m oblije nenpòt ki djòb ki pran m mwen pran l mwen pat santi m te gen m te gen pouvoir d'option paske anglè m pat tèlman fin bon a malgre ke m te deja gen yon diplome kolejyal lè m vin Toronto so se sa se te lang lan men. Sa se o nivo de sosyete Torontoise la. Ok, nou byen konprann. Mèsi pou repons lan ou ba nou an. Sa vle di, m panse telespektatè yo kapab kòmante tou nan kòmantè yo. E pataje emisyon an silvouplè sou tout platfòm nou genyen. Eseye pataje l sou Facebook, sou WhatsApp, sou Twitter, whatever kote ou kapab pataje l pou plis moun ka wè e pou ka ede nou avanse avèk chanèl la tou. Men kesyon mwen gen pou ou, Kis e mesye Etienne? Eske ou kisa ou panse ki ka fèt pou yon moun kap vini kounya e ki pou ki ka amelyore fonksyonman e kominote a? E kisa ou panse ki ta dwe fèt pou ka rann kominote sa yo pi fò swa kominote ayisyèn nan kou di ki vrèman divize nan sans e mwen menm tou m ka fè konsta a e e kisa ou panse ki ta dwe fèt? Ok Sam panse ki ta dwe fè tankou pou map komanse pou jèn yo paske ou konnen lè ou vin lè ou fin granmoun jan ayisyen nou renmen di li pa fasil pou chanje men jèn yo ka chanje e mwen menm sa m kwè ke nou ta sipoze pran egzanp sou pa egzanp kominote chinwaz lan mwen remake ke mwen konn vwayaje ayiti. e mwen fè konsta a Montréal tou, anpil Ayisyen, sitou anpil jèn Ayisyen, yo pa konn istwa yo, yo pa konn istwa Dayiti. E mwen, mwen dezole pou, pou m di sa, sa fè m menm mal pou m di sa, men, menm lè m vwayaje Ayiti, m konn ap fè dè, dè diskisyon avèk Ayisyen, yo, yo. Yo etone de sa m konnen e poutan mwen menm m konsidere ke sa m konnen an li minimòm. Sa vle di ke yo pa konn istwa yo, yo pa konn valè yo. So, mwen menm m panse ke nou ta sipoze gen yon enfrastrikti tankou chinwa yo. Mwen menm, m gen anpil zanmi chinwa. Kisa yo fè? Chak samdi yo gen yon sant kominotè y ale, menm si yo fèt Toronto, men yo aprann alfabè chinwa ki trè konplike, y al aprann istwa. diferan dinasti lachin yo, y al aprann, e efektivman y al aprann valorize tèt yo, e an menm tan y ap evolye nan sosyete kanadyèn nan. Sa vle di ke yo rann tèt yo itil a sosyete kanadyèn nan, men an menm tan yo aprann de kiyès yo ye. Ayisyen an. lap swa menm ke l fèt Kanada ke l soti Ayiti lap evolye nan yon sosyete li pa menm konn ki moun li ye li pa konn sa l reprezante li pa konn istwa l so yon moun konsa kap grandi lè l pral vin yon adilt kisa l pral fè li pral repwodui menm ayisyen tipik ke nou genyen kounya donk pou yon chanjman m kwè fòk nou ta sible jèn yo. Pou adilt yo, yon ti jan ta pou mete yon adilt chita pou aprann li istwa li, men poukwa pa, si nou te ka ofri yon sèvis kote yo ka anprante liv sou istwa Dayiti, achte liv sou istwa Dayiti, oubyen alon kote gen yon moun tankou ka prezante, fè prezantasyon sou istwa Dayiti, kote yo ka ale, men m kwè ke. Vrèman m ensiste anpil sou istwa Dayiti paske yon fwa ke ou konn istwa w, ou konn ki moun ou ye. Yon fwa ke ou konn ki moun ou ye, ou konn valè tèt ou. Yon fwa ke ou konn valè tèt ou, ou gen konfyans nan tèt ou pou ou ka you know evolye nan kèlkeswa sosyete ke w ap viv. Ok, mèsi anpil Mesye Dawens pou repons ou ba nou. Nou espere telespektatè yo ap satisfè de repons sa a. E si yo gen plis yo ka ajoute lan kòmantè yo. Nou mande moun yo pa neglije fè kòmante e paske nou menm nou pa fè emisyon an pou nou. Sa vle di si gon bagay nou di ki ou santi ou te ka ajoute yon bagay, ou just mete l, ou mèt, ou ka jis ajoute li sou kòmantè. Pa gen, pa gen. Pa gen yon mal nan sa. Sa vle di se emisyon an e nou menm kap gade, nou menm ki ka e kòmante emisyon an silvouplè patajel avèk lòt zanmi nou nan sa ap trè sa ap trè itil nou pou nou pou nou pou e pou nou ka avanse. E lòt kesyon nou gen pou ou mesye Dawens e nou pral poze yon kesyon ki gen plizyè volè ladan li e nou ka mande w e Kòman w konprann sistèm edikasyon isit oubyen sistèm sekirite, ekonomik, politik, m pa konnen kiyès ladan w ap plis alèz pou reponn, kote w ye w ap viv Toronto, kòman w konprann sistèm sa yo, epi tou èske w ka fè yon konparezon de sistèm sa yo avèk sistèm Ayiti kòm ou menm ou se yon vrèman nasyonalis ayisyen, Èske ou ka fè yon konparezon ant sistèm sa yo? Kisa ou ka di nou sou sa? Ok, m ap pale de 2 bagay ki vrèman make mwen, se sistèm edikatif e sistèm ekonomik 2 peyi sa yo. Mwen gen yon avantaj le fèt ke mwen fèt nan yon peyi tankou Kanada kote tout moun kèlkeswa siyati ou, Kèlkeswa sitiyasyon ekonomik ou, tout moun gen dwa a yon edikasyon siperyè. E lè m di yon edikasyon siperyè, mwen fè etid primè, segondè e kolejyal, men se lè m fè etid kolejyal mwen ke m vrèman santi mwen jwenn yon edikasyon. E mwen menm, se gouvènman Kebèk lan ki te finanse etid mwen. Sa vle di ke non sèlman yo peye lekòl lan pou mwen anrejistre, yo menm ban m kòb ok chak mwa, m kwè se te chak mwa ou chak 2 mwa, mwen resevwa yon bon, m al nan bank lan m chanje l ki se yon kòb pou m achte rad, pou m manje e pou m pran otobis. Imajine w! ok e sa se trè enpòtan lè w jèn w al nan kolèj ou pa vle santi w konplekse paske e tankou mwen menm m te al nan yon kolèj anglofòn e kolèj sa li te rele Dawson College son kolèj ki sitye nan yon katye ki kanmenm ase rich nan Monreyal ki se katye Westmount so mwen menm kòm yon timoun paran imigran ayisyen, m pat, se pa kòmsi ke paran m te gen mwayen pase sa, paran m te divòse dayè, manman m pat vrèman gen mwayen pase sa, men mwen pat santi m konplekse lè m al kolèj. M abiye menm jan ak tout moun, lè se lè lunch, mwen manje menm jan ak tout moun. Donk mwen twouve ke sa. se yon zwayo e sa se yon bagay ki fè m vrèman fyè dèske m se yon kanadyen se vrèman sistèm edikatif lan ki egalitè donk depi w gen kèlke depi w gen yon kichòy jan nou renmen di nan tèt ou depi w ka kontribye a sosyete kanadyèn lan peyi an di w bravo n ap bakòp ou. ou menm bat bèt lan so sa se sistèm kanadyen an mentnan si m konpare sistèm edikatif ayisyen an ssss franchman pa menm gen konparezon paske ankò yn fwa avantaj mwen se ke mwen vwayaje ase souvan ayiti m vrèman se se afre se afre paske premyèman sistèm lan pa gratui e lè m pale w sistèm nan pa gratui, se lekòl elemantè, m pa menm pale w you know kolejyal, li pa gratui. Sa vle di ke moun yo, bon mwen onore sa, vrèman mwen, vrèman Ayisyen yo vrèman yo epate m paske yo fè tout sa yo kapab san èd gouvènman an pou yo voye timoun yo lekòl. Sa vle di ke se kòmsi gouvènman Ayisyen an gen yon mesaj, Si w ka voye pitit ou lekòl, voye l. Si w pa voye l tou, afè pa w. I'm sorry but what kind of society is this? Ekskize m di sa an anglè men ki jan de sosyete sa ye? Sa vle di ke gouvènman an pa care si w ka kontribiye ou si w pa ka kontribiye men kiyès ki gen kòb pou voye timoun yo nan bon lekòl Ayiti? Obviously se swa moun ki vrèman ki eze. ok ou byen moun ki ki ki ki ki um, ki degaje yo men moun ki degaje yo yo, yo voye euh, timoun yo nan lekòl leta m pa bezwen pale ou de leta ekòl sa yo ou deja konnen men moun yo ki gen mwayen se yo k pral voye timoun yo sen wit gonzag kanado lòt gwo lekòl yo ke m pa konnen m pa nonmen epi apre sa yo gen mwayen pou voye timoun yo, lè timoun yo fini etid segondè yo, yo pral voye yo nan kolèj Etazini, an Frans, oubyen Almay, oubyen an Swis. Se yon sistèm ki swisidè. Swisidè. Donk, sa, se nivo edikasyon, ok? Mètnan, nivo ekonomik, se menm bagay. Kanada, se yon sistèm ki egalitè nan ki sans? Depi w moun respire gouvènman an ka ede w. M pa menm bezwen ba w plis eksplikasyon sa ke sa. Ayiti se le kontrè. Si w viv, jan m gen yon zanmi ki konn di se Bondye oubyen Lafrik Ginen. Ok! Donk se konsa Ayiti ye onivo ekonomik pou m pa rete twò lontan sou li. Men, mwen menm son bagay ki te make m paske m ba dènye fwa m ale an 2019, paske mwen menm fanmi m soti Okay, mwen fyè pou m di fanmi m soti Okay, Ayiti, dans le département du Sud, fanmi m pa soti Pòtoprens tankou anpil moun ap di. Lè w fè diferans lan, yon vil ki sipoze yon kapital tankou Pòtoprens, ou pa menm ka konpare Pòtoprens avèk Okay. Ou pa kapab. E mwen defye yon moun. konpare Pòtoprens avèk Okay, ou pa kapab. E swadizan se li ki kapital peyi an, you know. Bon antouka. Ok, ok, ok, nou konprann ou, nou konprann fristrasyon ou tou. Ya, eskize m yon ti jan, yon ti peu. Se nòmal, se nòmal paske pou yon nèg ki soti Ayiti, ou ta sipoze lè w ap pale de peyi w, w ap di bèl bagay. E sa l ta sipoze ye. Men e ayisyen ki ayiti yo m pa konnen se konprann yo pa konprann lè yo ap fè bagay jan de e konpòteman yo genyen lòt bò a podyab se mank e se yon mank li ye kanmenm swa de konesans ou de konpreyansyon se plis e peyi a y ap fè mal e m se moun ki plis nan peyi a se yo k ap vin toujou pi mal paske moun ki deyò peyi a depi se sa yon moun bezwen nan yon peyi se sekirite se sa ou bezwen de tout fason. E mwen pa konnen e ou byen elabore sou sou sistèm sa yo selon selon nou menm nou pa konnen si vrèman e e telespektatè yo gen lòt bagay yo ka ajoute tankou nou di a nan kòmantè a pase nou wè plizyè moun kòmante nou wè Patrice nou wè lòt moun ankò e nou di mèsi e ki konpa e ki ki ki e ki sigjesyon w te ka fè moun ki Ayiti yo vrèman e kisa w te ka di yo kòm konsèy nan sans O mwen pou sa te ka amelyore. Ben mwen menm premye konsèy petèt se m pa plase pou fè sa men mwen oze fè l se gouvèneman ayisyen an m ta konseye. Men antanke sitwayen ou gen dwa ou gen dwa. Ok so antanke sitwayen m ta m ta konseye gouvènman pou l desantralize se yon mo ke m tande ap pale depi 1990 men yo pa janm fè l men m kwè ke li trè enpòtan tankou Ankò yn fwa mwen menm peyi kotem fèt lan Canada li konplètman desantralize nou se pwovens nou genyen chak pwovens gen minis pa yo epi chak pwovens jere fason reyalite pwovens lan mwen twouve sa se yon siksè ki pafè gen anpil avantaj nan desantralizasyon avantaj ekonomik avantaj gen anpil avantaj paske se ou konn reyalite depatman w, donk ou jere l jan ou konnen depatman an bezwen jere. M kwè ke sa ta diminye emigrasyon moun vè Pòtoprens e m pa wè ki son bon bagay paske yo di Pòtoprens fèt pou 300 mil moun, my God gen petèt plis ke 3 milyon moun Pòtoprens. So, sa se youn. Dezyèman, mwen kwè ke m pa konnen ki jan yo ansenye istwa Dayiti. an Ayiti menm kwè yo ta sipoze chanje l paske mwen menm m pap kache di w sa gen gen enfòmasyon m genyen de Ayiti se nan lekòl Monreyal pwofesè nou yo aprann li you know imajine w nan lekòl Monreyal yo ban nou enfòmasyon sou istwa Dayiti paske pi fò lekòl m te ale yo se te nan katye ki te a a majorite Ayisyen donk se kòmsi lè m ap pale avèk jèn parèy mwen yo Ayiti. Se kòmsi nan lekòl yo, afè Kapwa Lamò, Tousen Louvèti, afè, you know, gran evènman nan istwa nou yo, se kòmsi m pa konnen si yo pase sen minit sou yo oubyen se kòmsi li pa gen enpak. Yo ta sipoze fè l yon lòt fason. Petèt ke tou yon lòt bagay yo ta dwe fè se m pa konnen kijan yo. Angaje pwofesè yo. Ekskize poum di sa men genlè nenpòt ki moun ka ka pwofesè Ayiti. I'm sorry poum di sa men m ekskize m men antan ke sitwayen mwen eksprime m konsa paske li pa posib pou on on on popilasyon kisa 11 milyon ayisyen pou popilasyon an pa vrèman bay anpil moun ki vrèman patriyotik. Sa vle di ke yo pa aprann nasyonalism nan lekòl la. Sa se yon shame. Ya, se sa. Ekskize m, m vrèman yon ti jan twò. Men, franchman, Raselyen, se opinyon pa m, se ke yo ta vrèman, e mwen kwè ke, Pwoblèm edikasyon sa a, se nan demen 1804, erè yo fè, yo jis fè pwofesè franse yo vini, men poukisa yo pa t petèt chèche, yo pa t enfliyanse curriculum nan, di anpil Ayisyen mwen si yo pa menm aprann sou istwa ejipsyen. Yo pa konnen si premye Ejipsyen yo se nwa. Yo pa konnen si nou se desandan Ejipsyen sa yo. Yo pa konnen si pa egzanp relijyon vodou an fèt se pitit kwayans Ejipsyen, ansyen Ejipsyen yo. So, se de bagay de baz ke depi nan demen 1804 yo te sipoze fokis sou sa. Men dapre mwen menm yo te plis fokis sou pouvwa epi that's it. Yeah. Se sa, bon, se jan w di a, se kòm si, kòm ou vwayaje Ayiti trè souvan, e ou di sa, mwen menm tou m vwayaje Ayiti, mwen menm, m fè etid mwen lòt bò a Ayiti, so, istwa nou yo vrèman, yo pa gen apwofondi ki fèt sou yo, e rechèch yo pa kontinye, selon konsta ke mwen menm mwen fè, sa vle di, isit, lekòl yo toujou ap mete bagay yo update. non sans, ou konprann? Yo toujou ap fè yon rechèch apwofondi, si yo gen yon dout de tèl bagay, y ap korije tèl bagay. Men, e, sa k pi grav ankò, istwa, e, sa k, sa k t ap bay nan ane 90 yo, kounye a bagay yo vin pi grav toujou. Ou konprann sa m ap di w la? Sa vle di, si mwen menm m te konn etidye nan ane 90, 2000 yo, imajine w pou sosyete sa a kounye a la, jan nou wè sa, se, se, se tout rezilta sa yo ki ap akimile, ki bay sa w wè k gen Ayiti a. Se pa yon, se pa maji l ye. Tankou w di a, lè lè yo te fin pran endepandans lan, fransè, blan, etranje a, tankou nou di a, li pap janm vini vini ba w yon bagay ki ki pou pase li konnen sikoloji s on bagay ki trè enpòtan. Se nou menm sitou nou potko rive nan yon nivo pou nou te konprann e aspè sa yo. Sa vle di yo menm yo jwe nan tout bagay sa yo nan istwa. Ayisyen pa ekri istwa l. Ou wè sa m ap di w la? Tankou la, gen se se gen de seri bagay nou menm nou menm ki ayisyen nou pa konnen sou pwòp tèt nou. Paske gen bagay yo nou pa pral chèche, gouvènman pa mete aksan sou bagay sa yo. Se ti bagay y ap eseye fè nan sans, yo pa yo pa mete yon sant de rechèch vrèman. Èske gen moun k ap fè rechèch nan peyi Dayiti tou dabò? M pa konnen men nan ki nivo y ap fè l, si ta genyen vrèman. M pa konnen nan ki nivo y ap fè rechèch sa yo. So, de tout fason se se se yon travay psikolojik ki pou fèt e se yon pwoblèm edikasyon pou yo eseye korije. Si nou ta bezwen e peyi a amelyore nan 20 30 an kap vini yo paske efè sa e bagay sa yo kap fèt kounya la yo pral gen anpil efè sou jenerasyon lòt jenerasyon kap vini an paske se yon bagay ki trè nòmal si w te mal leve si w te mal grandi de tout fason lè w granmoun wap gen toujou wap toujou gen sekèl yo. Paske se sa li ye, sa vle di yo pa pran bagay sa yo an konsiderasyon pou yo ta mete istwa nou ajou. Yo pa mete ankenn aksan sou afè edikasyon vrèman nan peyi a pou jèn yo sitou ki te ka ede vrèman pou nou gen yon meyè sosyete e pou yo ta chèche konnen vrèman istwa ayisyen an. Pou ayisyen an sispann konpare tèt li a yon lòt, pou l sispann kopye sou yon lòt nasyon pou l ap chèche yon stil. Chak nasyon gen stil pa yo. Chak an pou ap di a, jan w ye a la, si w ta al nan yon legliz, e Ayisyen y ap gade w yon jan. Si w ta, e wè, Ayiti menm sitou se pi rèd. Wè, sitou nou nan kominote ka, e, e, e aleksteryè a, petèt Etazini, Kanada, gen kèk kote kounye a yo kòmanse plis konprann. Men pou Ayiti, si w al legliz la, whatever jan w ye a, yo, y ap gade w, m pa ka fin di sa nèt, men fòk yo, fòk moun yo evolye. non sans e pou yo pou peyi a ka chanje epi se se sak pou ta fèt de tout fason mèsi pou repons ou ba nou e mwen map mande w e nan kijan ou wè kominote ke w ye a nan 3 a 5 an kap vin la èske ou panse ap gen amelyorasyon èske ap gen chanjman kisa w panse de de kominote kisa w panse kap ki pral fèt pou amelyore e sistèm kominotè swa ayisyen an oubyen èske pral gen plis sèvis pou imigran yo nan vil kote w ye a? Ben, mwen menm m kwè ke kominote ayisyen lan plis enpòtan nan kantite ke konpare a lè m te fèk demenaje Toronto. M te vin Toronto an 96, pa t gen ayisyen ditou prèske, men kounye a la depi 2006, 7 yo gen plis ayisyen men malerezman sa k rive se ke Toronto tèlman gran, Kominote a yon ti jan divize, sa vle di ou gen yon pati nan lès, ou gen yon pati nan lwès. Men malerezman, kominote an pa gen anyen kòm fa oubyen sant, li pa gen yon kote youn ka asanble avèk lòt. Se toujou menm divizyon yo. Pa egzanp, mwen menm kote m rete nan lès, nan Scarborough, gen petèt twa kat legliz ayisyen. Men poukwa pa si nou te ini fè yon sèl gwo legliz ayisyen e a pati de legliz ayisyen sa a tout moun rankontre tout moun you know anpil bagay ka soti nan nan yon legliz konsa wap gade lòt kominote yo yap gen yon sèl legliz pou yon zòn. You know, e, e, e, anp, anpil bagay fèt a pati de legliz la, lè gen vòt, se nan legliz sa, lè, lè, lè gen, pa egzanp, son bagay ki te fèm yon ti jan wont, lè te gen 2010, nou, nou, nou, nou pratikman pa, pa fè anyen, se etranje m wè ki vin nan legliz nou pandan 20 minit, y ap fè, y ap fè piblisite pou nou vote pou yo, e, pandiske gen 300 konbyen mil moun ki mouri Ayiti. Pou mwen menm, m ap itilize ekspresyon sa a, anglè sa a, I'm sorry but it's a shame, you know, s on, s on, s on, s on, s on wont. Se kòm si, se kòm si nou s on pèp ki toujou ap tann lòt moun ban nou, but nou pa janm fè anyen pou tèt nou. Men sa se Toronto, e mwen fyè pou m di ke kominote kote m soti, Montréal la, li bokou pli solidè, li bokou pli òganize. Montréal nou gen sant, Montréal, m pa menm bezwen nimewo, Kisa Ayisyen genyen nan Kebèk? Kontribisyon Ayisyen nan sosyete kebekwaz lan, li notwa, gen liv sou li, m pa bezwen rete sou li. Men, si m ap pale de kominote kote m ap viv ki Toronto, eskize m, men mwen pa wè chanjman nan twa senk an. Se sa k fè m t ap di w, fòk nou ta fokis sou timoun yo, Petèt lè mwen menm avèw nou retrete nou gen kondo nou Miami petèt yo menm yo pral fè yon chanjman isit men nan 3 5 an Mesye Herolien m pa wè chanjman pou kominote ayisyèn nan Toronto. Bon ou konnen tou se pa menm se pa menm dansite de popilasyon fòk ou konnen Montréal se basyon kominote ayisyen an nan Kanada de tout fason Monre Toronto se pa pa se nou minim kanmenm ou konnen sa ki majorite yo se Jamayiken se Se plis, e se plis vil anglo e peyi anglofòn yo ki rive plis e Toronto. Se kounya se kèlke Ayisyen ap eseye migre vè vè vè Toronto, Ontario. E bon, de tout fason se se se se ki ye nò pa two nòmal menm si pa gen anpil men sa k genyen yo se toujou menm stil la yo genyen. e se yon stil divizyon chak bat pou li kontwole tèl bagay mwen menm viv sa tou e de tout fason se minorite nou minorite tou epi tou e Montréal gen anpil ayisyen se nòmal so mwen mtap mande w èske w ka konpare e vrèman e kominote ayisyen an avèk lòt kominote avèk lòt peyi yo admeton gen jamayiken gen antiyè yo anpil tou bò esye a. avèk anpil kamewounè, anpil nou gen anpil afriken tou. Anpil moun nan Toronto, men eske ou ka fè yon konparezon de ou menm kankou tap pale de chinwa ou talè a? Ok. Fè yon konpare ant kominote ayisyen an e lòt kominote yo, kòman ou wè yo òganize yo? Eske nou menm tou, kisa ou panse ki pwoblèm nan ki fè nou pa kapab òganize nou? Ok. Ben, map fè yon konparezon ki enteresan. Mwen gen. Mwen gen zanmi, antwot mwen gen yon vwazin nou ki fè pati de kominote afghan, donk Afganistan. Donk sa k fè mwen pran Afganistan, paske kominote afghan lan tou, li resan Toronto, li pa tèlman ansyen. Se yon kominote ki ap kòmanse chèche entegre li nan kominote ayisyen lan, men w ap wè ke gen magazen afghan gen restoran afgan, gen kote ki vann tapi ki afgan, gen anpil bagay afgan wap wè pa egzanp nan kote m rete an nan Scarborough, m pa konnen si w konn wè yo tou Aurélien men gen anpil bagay afgan e sa m renmen remake avèk pa egzanp moun ki soti nan kominote afgan nan se depi Pa egzanp, yon moun gen dwa, yon Afgan gen dwa ouvri yon magazen, li di ok, l ap repare telefòn. Li te mèt se 100 Afgan ki gen nan katye an, yo tout pral ka misye. Yo tout pral ka misye, yo pral sipòte biznis li, yo pral rann li sèvis, yo pral vrèman ankadre li, etsetera. Tandis ke w ap wè ke nan kominote ayisyèn lan, plizyè fwa nou eseye fè restoran ayisyen yo pa mache. Paske anpil fwa, lè pa egzanp youn ouvri yon restoran, n ap kritike l, manje an pa bon, sèvis lan pa bon, men nou pa vrèman, nou plis di ok manje an pa bon nou pa ale ankò n al nan restoran jamayiken an. m pa di gen anyen ki movè non al nan restoran Jamayiken paske ankò yn fwa mwen menm mwen konsidere Jamayiken yo tankou se kouzen m yo ye se pa yon pwoblèm men se yon pwoblèm nan sans ke ou sipoze gen yon sans kominotè nan tèt ou tankou Jamayiken an li p ap fè 30 minit san l p ap di Jomeka Jomeka Jomeka malgre gen vyolans nan peyi l oubyen li p ap fè 30 minit pou l pa di m ta manje yon jerk chicken, m ta manje yon oxtail. Ou konprann? Men, Ayisyen an, li pa vrèman fè pwomosyon de kilti li, li pa sipòte, paske mwen, m konn anpil moun nan kominote ayisyen an ki gen talan, e lè yo eseye fè yon biznis, yo toujou di menm bagay, A Darwin, Ayisyen pa sipòte Ayisyen. A Ayisyen pa sipòte Ayisyen. Se biza. Men, tandiske. W ap gade lòt kominote yo, pa egzanp, m ap ban w yon egzanp, m ap fini avèk sa, m gen yon zanmi m ki se yon òm dafè. Epi, misye di m konsa, li gen yon kliyan grèk, a chak fwa kliyan an ba l randevou se nan yon restoran grèk. Men zanmi m lan pa janm wè sa konyen, se yon lè misye t ap reflechi, misye di kèt, kòman fè chak fwa misye gen randevou se nan restoran grèk, se kounye a misye wè, Misye ap fè pwomotyon kominote l. Li pa konn fè manje, li son biznisman, men li make sure ke li menm a zanmi m yo manje nan yon restoran grèk. Men konbyen, eske w konnen konbyen biznisman ayisyen ki pral chèche ba w randevou nan yon kaskout ayisyen oubyen nan restoran ayisyen ke nou genyen Claire nan Scarborough e m ap pwofite fè piblisite gratis pou li, sa alabonlibon, sèl restoran ayisyen nou genyen nan Scarborough. Sa vle di e sou pye w, li pap, li pap ba w pase. Li Konprann pap, sa li vle pap di? kite w pase. Si w pase, se ou k pase. Sa se terib hein, se terib. Se sa k, Wè. se sa k enpeche nou devlope tou. Se sa k en- enpeche kominote a e avanse paske nou gon egoyis lakay nou ki enòm, Oh ki my God. twòp pou nou, tèt nou an ti jan, m pa konprann kòman sa ye. De tout fason, se se sa w- se se konparezon sa w ka fè. antre kominote ayisyen an e lòt kominote. Mèsi anpil pou repons ke ou bay la. So, kèk kesyon mwen gen pou ou Mesye Dawens, eske ou gen pwojè biznis kote ou ye a oubyen eske ou gen pwojè biznis pou al fè biznis kote ou sòti, kote fanmi ou sòti Ayiti kòm Okay, oubyen eske ou gen pwojè biznis an jeneral pou Ayiti? E si ta, si ou ta gen yon pwojè biznis, eseye pale nou an gwo e an laj. de kisal ye ou si ta gen yon biznis kote ou ye a Toronto kisal ye pale piblik la pale telespektatè yo kisal ta ye e o mwen e vann tèt ou. Ok mèsi anpil Rastinyen paske ou banm yon bèl opòtinite poum pale espesyalman a zanmim yo kap swiv mwen Montréal salutation à vous tous zanmim yo tou kap gadem ki Toronto so An efè, mwen, mwen, anfèt mwen gen yon òganizasyon ke mwen, mwen fòme sa fè, bon, depi 2014 apeprè, donk sa fè mentnan 8 an, se yon òganizasyon ki rele Positive Haiti. Donk. Poukisa mwen te kreye òganizasyon sa e poukisa l rele Positive Haiti? Se paske depi m fèt, se sèlman bagay negatif mwen wè sou Ayiti nan televizyon. Kòm mwen pa fèt Ayiti, se sur ke lè m te piti, imaj ke m te genyen de Ayiti li pa t pozitif. Erezman mwen gen chans papa m li menm li t toujou al ayiti chak ane e papa m te yon nasyonalis pou fè w di ke papa m te yon militè sou papa Dòk donk li toujou ap rakonte m istwa ayiti etc sa te ban m anvi pou m te al vizite peyi lan premye fwa m ale an 81 m te twò piti pou m te ka vrèman pou m byen sonje byen apresye peyi an kwake mwen gen bèl memwa memories but non se lè m ale an 2000 se lè sa m kòmanse ale souvan e m sezi fò m di w ke Aurelien mwen kriye lè m ale an 2000 sa k fè m kriye se paske mwen wè bote peyi an avèk imaj ke m te genyen nan tèt mwen konplètman diferan. Menm alepòk menm pòtoprens te bèl pou mwen mal okay se pa pale mal okay m te fè on mwa donk lè m te ale an 2000 m fè on mwa se te epòk ki te gen laloz m pa janm bliye sa tout timoun ap fè laloz tout moun ap fè laloz se te yon bèl bagay yon bèl epòk mwen mwen viv kilti ayisyèn lan paske mwen te andeyò m pa t pòtoprens se te vrèman pi bon moman mwen viv nan lavim mal pò sali paske mwen gen chans fanmim soti okay donk moun ki konn abitye ki konn zòn sid lan dayè map pwofite salye tout moun okay kap swiv nou men moun ki soti nan sid yap konnen pò sali son plaj ki sab lan blan blan blan blan blan sable blan pi blan ke cheve nou lè nou granmoun. Imajine w, se te yon bagay ki ekstwòdinè. Dayè, nan vwayaj sa, mwen te rankontre yon Jamayiken, Okay, misye, e se bagay m pa t konnen paske kote Okay sitiye, li pa tèlman lwen Jamayik. Donk li tap eksplike m ke yo konn pran bato, yo vin Ayiti. Bon, yo fè afè yo, m pap elabore sou sa men. Ya Okay gen anpil Jamayiken ki rete ladan l. Ni Jeremi tou. Koman? Jeremi tou gen anpil Jamayiken paske yo pa lwen. Yo pa lwen, vwala. Misye di m li rete, misye di m li rete Ayiti tèlman l renmen zòn nan, tèlman l renmen. Kounye a m di, waw! Lè m tounen Kanada, m ap rakonte zanmi m yo vwayaj mwen, bagay sa yo. Zanmi m yo di, Men, Darwin, franchman, si m al Ayiti, se sèlman avè w. Paske yo wè jan m ap ba yo istwa, jan m trip. E m ap di w, m vrèman trip. M p ap elabore sou sa tou, men m pase yon tan ki ekstwòdinè Ayiti. E chak fwa zanmi m yo ap tande m, Map gade je yo se komsi waw se komsi yo sezi istwa yo bon m gen zanmi ki te konn vin chèche m lakay mwen pou m rakonte yo yo chita nan machin nap bwè gròg nou epi map rakonte istwa map viv epi yo di menn Darwin si m al ayiti se avèw kounya m toujou di you know what on lè m ta renmen jwenn on fason pou m fè zanmi m yo dekouvri lè kay tou. Paske m wè son son bèl kote ki gen bèl plaj ki gen bèl moun bèl fanm pa pèdil e you know poukwa pa mwen di lè lè ide a vin jwenn mwen an 2014 mwen kreye paj la sou Facebook e mwen envite tout moun vizite paj la lè nou gentan se Positive Haiti dayè aktyèlman mwen gen plis ke 10500 moun kap swiv mwen mwen gen anpil moun Haiti kap swiv mwen diferan kote pa sèlman okay men se sur ke mwen fè anpil piblisite de òganizasyon okay mwen fè piblisite pou kèk otèl avèk restoran ki nan okay tou donk se sur ke mwen entansifye Prezans mwen si w vle okay paske mwen ta renmen kòmanse pa lè kay kote m ta renmen òganize vwayaj de gwoup. Aktyèlman mwen ofri sèvis de rezèvasyon nan otèl, mwen ofri sèvis de rezèvasyon avyon tou pou moun ki bezwen al Ayiti e avantaj lan se ke lè w ap rezève atravè Positif Haiti w ap envesti nan tèt ou paske mwen menm avèk menm lajan sa mwen sèvi pou mwen peye moun ki Ayiti pou fè foto pou mwen, pou fè videyo pou mwen. Donk, se de moun ki petèt te ka fè lòt bagay avèk tan yo, men gras a Positif Ayiti, yo gen yon lòt opsyon. Ok. Donk se sa, mwen trè fyè de pwojè sa ke m genyen, e de biznis sa, de òganizasyon sa. Se tout pasyon mwen. Donk, mwen pa gen lòt. Pwojè biznis ke valorize Ayiti isit nan Kanada kote m ye. E mwen vrèman, mwen kwè ke gon potansyèl pou nou fè anpil Kebekwa, anpil Ontaryen, anpil Alberten, kèlkeswa Kanadyen ki soti nan kèlkeswa pwovens, vin vizite Ayiti, pa sèlman ale Repiblik Dominikèn, pa sèlman ale Jamayik, pa sèlman al Kiba, vin Ayiti tou. E, e, ok mèsi, men eske biyè ou vann yo, eske se sèlman sou Ayiti ou vann yo sou tout? Non, non, non, se, se, se anfèt se mwen fè asosyasyon avèk yon konpayi, yon afro ameriken met sou pye, donk atravè konpayi sa mwen, mwen ka vann biyè pou nenpòt ki kote Etazini, Meksik. an Afrik, nenpòt ki kote, men se sur ke kòm se yon konpayi amerikèn, ben nou gen anpil, anpil bon deal pou moun ki pral, ki pral pa egzanp Florida ou bezwen otèl, ou ka tcheke Positif Ayiti ka fè rezèvasyon pou nou ou pral bon menm si ou vle al Jamayik menm si ou vle al Kiba li posib tou men mwen menm mwen chwazi fè pwomosyon Ayiti atravè òganizasyon mwen sa se chwa pam men posibilite pou fè rezèvasyon lòt kote li egziste tou. Ok mèsi pou repons lan nou te bezwen klarifye sa paske gen moun ki ta panse se sou pou Ayiti sèlman non non paske biznis li se yon bagay mondyal li ye eske si moun nan pral an Ewop la wap ka wap ka wap trouve wap ka ba l yon bon deal tout sa Certainement. yeah paske sa enpòtan pou nou konnen business is business man so Exactly. kòm ou af ou trè ou trè konekte avèk Ayiti men kijan w konprann e kijan w konprann e jan bagay yo ap dewoule nan peyi Dayiti kòm ou toujou ap ap swiv kòman bagay yo ye e la fon ti elaborasyon pou nou kòman w konprann e jan peyi a ap devlope pou kounya la. Ok euh M ap kòmanse pa pou m di ke sa m pral di nou se opinyon pa m, se konpreyansyon pa m. Mwen menm mwen panse ke depi 1804 peyi an set up. Lè m di peyi an set up, se ke nou pran nan yon fo fos ide de liberasyon, fos ide de, m pa kwè Ayiti te janm libere an 1804, se pa vre, paske pou ki sa se toujou yon sèl gwoup moun ki benefisye de swadizan liberasyon sa jiska mentnan, e se toujou menm gwoup moun sa ki vle asire yo ke popilasyon ki vrèman bezwen libète an li pa jwenn janm jwenn li, sa vle di ke. 1804 pa te yon viktwa pou pèp la, se te yon viktwa pou yon pati nan popilasyon an. E ki jan m ka wè sitiyasyon an? Trè senp, de yè a ojoudwi, se menm gwoup moun nan ki te jwenn libète yo, k ap defann libète pa yo, k ap defann avantaj pa yo, enben se toujou yo ki ap dirije, se toujou yo ki anlè. Epi popilasyon ki te soti an Afrik, ki te soti la plipa nan Nijerya men se toujou yo ki ap chèche san yo pa janm jwenn. Ok ok nou konprann repons lan e men kisa w ap atann de peyi dayiti menm selon ou menm ki ap fè biznis avèk moun ki ayiti admeton ou di konsa ou Ou gen moun wap peye lòt bò a ki ap fè foto, videyo pou ka pwomote Positive Haiti. So, kisa w ap atann de peyi a vrèman ou menm nan tèt pa w? Kisa w ta vle pou ki ta chanje nan peyi a? Mwen menm sa m atann mwen se ke moun yo ki toujou anba, ke yo kòmanse valorize tèt yo, ke yo kòmanse valorize peyi yo. Paske anpil fwa se yo ki toujou ap kite peyi a. Moun ki gen, moun ki alèz Ayiti yo pap janm kite Ayiti. So kòmanse valorize tèt ou, se sak fèm fè Positive Haiti pou moun yo reyalize ke se pa sèl bagay negatif ki genyen nan peyi w, peyi w bèl, peyi w gran, gen anpil bagay ou ka dekouvri nan peyi w, valorize peyi w se valorize tèt ou, yn fwa ke w valorize tèt ou, ben gen de bagay wap viv ke w pap aksepte ankò. Ou konprann? So, sa k fè m kwè ke Ayisyen aksepte medyokrite anpil fwa an Ayiti, se paske yo pa panse ke yo vo plis ke sa. Ok? Paske fason Ayisyen ap viv, m ka garanti w pa gen yon Kanadyen sou latè k ap aksepte sa. Dènye fwa m al Pòtoprens, mwen wè yon seri de kay moun ap lwe, ekskize m, men menm si m ta gen yon rat, m pa t ap met rat la ladan l. Ok? I'm sorry excusem ok men se konsa m wè bagay la m toujou wè yo menm yo toujou aksepte sa gen de lè m konn ap mande jan yo men kòman nou fè aksepte sa se kòm si pou yo menm oh sitiyasyon an te toujou konsa so p men si yo te vrèman valorize tèt yo si yo te konnen mwen vo plis ke sa ke menm kote yo soti kèlkeswa nan ki tribi yo soti Nijerya aktyèlman Peyi an Afrik yo kote nou soti yo beaucoup plus develope ke Ayiti. Son wont. I'm sorry men son wont. Wap gade Rwanda kote k te gen yon masak, jodi a m pa menm kwè wap jete yon sachè chips Rwanda atè. You know? E sa se peyi kote zansèt nou yo soti. Nou menm nou a une heure de vol de Miami, 2 plus grandes puissances ki egziste sou latè, Epi wap gade jan moun yo ap viv pòtoprens come on son bagay ki sèl fason ou ka aksepte sa se ke ou pa valorize tèt ou so mwen menm kisa mwen atann mwen se ke antouka atravè positive haiti yo kòmanse reyalize ke you know what Peyim bèl tou menm si peyim pa Canada men si menm si peyim pa etazini men peyim bèl tou mwen gen bagay ke Canada pa genyen mwen gen bagay ke etazini pa genyen tan ke ayisyen pa gen sa nan tèt yo ayiti pa pa pral okenn kote paske lè wap pale a yon jèn ayisyen kounya la kisa l vle li vle yon viza pou l al Canada oubyen li vle yon viza pou pou l al etazini poukisa li pa biliv nan peyi l ditou ditou ditou ditou. So, mwen menm kisa mwen atann mwen se ke chanjman an pral kòmanse pa anba, men gon bagay tou, pou chanjman ta fèt pli vit, fodrè ke gouvènman ayisyen an li ouvri pòt lan bay dyaspora. Malerezman, map di w sa a klè, yo pa renmen dyaspora. Yo pa renmen dyaspora paske yo konnen ke si, banm ba w yon egzanp, ok, yon ayisyen ki Ayiti pral fè yon biznis, Ok li pral peye yon ayisyen petèt 10 dola ameriken pou 9 mwa ok sa se pa menm yon blag ok an nou di lap peye yon men si yon ayisyen ki soti nouyòk li konsyan li fyè de ki moun li ye li pap janm fè sa li menm li pral peye kliyan a moun yo byen paske li fyè ke l nan peyi l lap ede ayisyen parèy li se sak fè yo pa vle dyaspora al ayiti se sak fè sa pa etone m ke gen vyolans yo vle fè nou pè. You know, se la reyalite. M pa di bagay sa yo pa egziste, men wi, m konn al Ayiti, m konn wè bandi, yo konn apwoche m, yo pale avè m an anglè, whatever, men m pa janm santi m an danje. You know, m pa di danje an pa egziste, men se jis ke sa depan de jan w ye. Mwen menm. m pa janm gen pwoblèm you know men si yon moun ap koute radyo ou ap koute choz ou pap janm al Ayiti e yo menm se sa yo vle paske lè yo wè nou vini avèk mantalite nou nou gen yon mantalite a chanjman nou gen yon mantalite revolisyonè m toujou ap di w sa an prive mwen konn Ayisyen Bwouklin Nouyòk ki fèt Bwouklin Nouyòk ki pi nasyonalis ke anpil moun Ayiti. ki fèt Ayiti, ki grandi Ayiti, ke anpil politisyen menm ki Ayiti, epi se la yo fèt Brooklyn, New York. You know? So, yo menm yo ta sipoze ouvri pòt. Dayè, m ap di l klè, Ayiti p ap devlope san dyaspora. Ayiti p ap devlope san New York, Ayiti p ap devlope san Montréal, Ayiti p ap devlope san Miami, Ayiti p ap devlope san Atlanta. Sorry but sa se se sa. Eskize m wi mon ti jan. Se normal, se korek, se normal. Yeah. That true man, that true, I know. But, e, pou nou avanse, men ki jan ou wè e, nou menm ki, ki konsa, esk, ki jan, ki jan, lò wap gade ou konpare ou menm avèk e, yon lòt nasyon, ki jan ou panse yo pran Ayisyen an menm? Lè, si nap fè tout bagay sa yo, Kijan w, ki, èske, èske w santi w ou, lè blan ap, lè, lè youn nan lòt nasyon sa yo ap pale avèk ou, èske w santi yo pale avèk ou avèk yon, yon respè oubyen ki, kijan w, kijan w entèprete e, paske nou konnen kominote ayisyen an nwa e vrèman e gen anpil diskriminasyon k ap fèt e sou li sitou nan jan n ap konpòte nou ni. Pou yo pou yo konn sa kap pase depiw wè yo ap bay yon nouvèl sou Ayiti se deja ou konnen son move nouvèl li ye depiw wè Ayiti sou cnn depiw wèl sou si radyo kanada sa vle di ou deja konnen son move nouvèl kòman ou menm ou konp ou wè kòman m te ka di kòman ou wè blan wè nou jan nap fèl la la. Mwen menm fòm di w ke ankò yn fwa m remèsye memwa papa m ki desede an 2015 paske papa m te trè nasyonalis li janm di w li te nan lame sou papa dòk donk mwen menm lè m kòmanse grandi m pat viktim diskriminasyon fasil paske lè yon etranje pale avè m li wè m konn istwa m li wè li paka diminye m. Donk otomatikman li pa ka diminye m, li respekte m. Donk mwen menm kèlkeswa si m pale avèk on ewopeyen, kèlkeswa si m pale avèk on jamayiken, kèlkeswa si m pale avèk on moun ki sòti Barbados, yo toujou renmen pale avè m paske m konnen sa m ap di e yo wè m gen konfyans nan tèt mwen e ankò yn fwa. Lèw paka diminye yon moun ou oblije respektel so lè se de ayiti nap pale m defye yon moun sou latè poul diminye m li pa fasil wap fè sa ou konprann paske m konn istwa men mwen wè ke yo pa respekte moun ki pa konn istwa yo ki pa konn tèt yo menm jan avèm. Dayè anpil fwa y ap di m, kòman fè entèl pa menm jan avè w, kòman fè entèl aji konsa. Kounye a yo vin separe mwen menm avèk avèk lòt. Tankou nan travay mwen anpil fwa Jamayiken yo toujou fè diferans yo di oh man, yo di oh Darwin you a true Haitian, oh Darwin you the number one Haitian, oh Darwin you this. Poukisa yo di m sa paske menm mwen menm m sonje lè m te lekòl segondè, Jamayiken yo pa t vrèman respekte Ayisyen. Ok, paske m te al nan yon lekòl nan Lwès ki te anglofòn, yo toujou di, se yon sèl Ayisyen nou respekte, se Darwin. Poukisa? Paske m toujou ap pale de istwa a avè yo, you know. So, lè m ap pale de Ayiti avè yo, yo silansye, yo koute m. Wow! Men yo toujou di men kman fè Darwin ka pale konsa de Ayiti, kman fè Jean Baptiste entèl, kman fè James pa ka fè l, kman fè Frantz pa ka fè l. So, mwen fyè ke mwen menm, paske mwen menm gen yon bagay m te toujou di ke chak moun son anbasadè. Tankou ou menm, ou se Rasilyen Ewolyen, ou se anbasadè kote w soti, ou se anbasadè Ayiti, ou se anbasadè, ou fè sa w vle avèk tit ou, Konprann? Men ou se yon anbasadè otomatikman depi ou fèt. Ou reprezante Ayiti. Sa vle di moun ki alantou w yo, opinyon y ap gen de Ayiti, y ap suiv ou. Mwen menm, opinyon y ap fè yo de Monreyal ou de Ayiti, y ap suiv mwen. So sa vle di ke moun mwen rankontre yo toujou yo di, Oh man, oh I want to visit Montreal. Paske m pa, menm si Monreyal gen move bagay men m pa pale mal de Monreyal. You know? Wala, se sa, se sa, se sa m te vle di. Wi. Ayisyen an vann tèt li mal san pou m pa e koupe fil di tou. Se poutèt sa m te mande w kòman w wè blan an fè w lè w fas avè l. Sa vle di, se jan w konpòte w, si w pa konnen de kisa w ap pale, blan an p ap respekte w. Non. Se paske nou vann tèt nou mal, fòk nou aprann vann bagay ki pozitif de peyi a. Wi. So sa vle di nan kominote a, se nou menm ki pou fè yon efò vrèman. e pou nou vann tèt nou de fason pozitiv pou yo ka wè peyi a yon lòt jan. Ou mèt kontinye. Egzakteman, egzakteman. Fò w bay tèt ou defi pou, fò w konsyan de sa yo panse mal de a, de, de pèp ou, epi kounye a ou pwouve le kontrè. Tankou mwen menm, si yo di, o, nwa se inyoran, m ap fè tout sa m kapab pou montre w ke mwen lwen de inyoran pou w ka di, kèt! Men m te panse nwa yo te inyoran, m te gen yon konvèsasyon avèk entèl, m wè moun nan pa inyoran. Sa vle di ke mwen fòse moun nan al reflechi. Ou konprann? Sa vle di sa k nan tèt ou, mwen menm m ap, m ap bese l. M ap, m ap, m ap, m ap bese l. So se sa k fè li, li, li, li, yon moun gen dwa gen yon ide de mwen, men m toujou make sure ke aprè yon konvèsasyon avè m, sa w te panse an, m jete l. You know? Ok. Ok. Se sa. Sa trè enpòtan paske tankou jan moun yo di, jan w kanpe se jan yo fè foto w. Vwala. Se sa l ye paske Ayisyen an gon tandans, omwen antre nou, m konprann nan kominote pa nou, nou ka pale de pwoblèm yo ki genyen. Menm si yo konnen pwoblèm yo men tout peyi gen pwoblèm, se pa sèl nou ki gen pwoblèm. Men poukisa nou menm Ayisyen nou toujou ap vann salte, nou toujou ap vann fatra, nou toujou ap vann e kote bandi. Gen lòt kote e si w ap pale de Jamayik, Jamayik chaje kote, m ap pale avèk Jamayiken, yo di gen kote yo depi yo sòti la yo pran telefòn yo, yo ka kidnape menm jan an. So, men yo pa janm pale de bagay sa yo avèk tout moun. Se moun ki close avè yo ki konnen. Avèk si ou menm ou byen konnen sa k ap pase Jamayik. Se menm bagay la Trinidad. Repiblik Dominikèn se pi rèd ankò. Yo pa vann kote k sal yo. Yo pa vann kote sa k pa bon yo. Yo vann sa k pozitif la sèlman de peyi a. Men chans peyi sa yo genyen, peyi sa yo yon ti jan desantralize. Nou menm, gon sèl kote ki bloke peyi a, se Pòtoprens. Tout bagay ap pase pòtoprens ou pou pou al okay jeremi tout kote se pòtoprens pou pase bagay sa fòk li sisprann se sak fè ou paka tròp pale paske si ou ta vle mennen kankou mwen menm on lè map pale avèk on lòt etranje li lèl man pozem on kesyon m reponn li e m bal esplikasyon lè sal vin wèm on lòt jan menm jan ou di an sa vle di m reponn li avèk on on on seryozite poul konprann e pa tout ayisyen ki menm jan e pa sal panse de ayisyen an se pa vrèman konsa menm si paske Pèsepsyon moun nan gen nan nouvèl la, se li l ap pwojte, paske se pa fòt li. Se sa l toujou wè. Depi yo ba w yon bagay sou Ayiti, se yon tenten. Li pa janm yon lòt bagay. Bon, de tout fason, se peyi nou, fòk nou sansibilize pou nou vann imaj pozitif de li. Kèlkeswa kote w ye, menm si sa nan kè w, ou konnen vrèman bagay yo pa ok, men se nan tout peyi ki pa gen bagay ki ok. Kankou lè w ap gade la, kilè sa w tande y ap tire moun nan Etobicoke? Ou tande ap tire mwen. Eske ou janm tande Bassap sa? Menm la kote m ye nan Scarborough, se tout tan. Eske ou janm tande bagay sa w ap fè news? Non. E Montreal gen kote moun ap wap gade nan nouvèl bagay yo ap fè bay. Men, e pa sa y ap pase plis nan nouvèl. E pi tou, se sa nou menm n ap fè e pou nou ka fè buzz, pou nou ka fè sesi, pou nou ka fè sela, se move nouvèl sèlman. Gen move nouvèl tout kote, gen move bagay tout kote. Eseye fè yon jan. Pou nou jwenn avèk Positive Haiti kankou nou an m byen renmen non w bay òganizasyon an ki se Positive Haiti omwen se pa bagay ki mal sèlman n ap pale ayisyen depi w kòmanse pale avè l se negatif se yo gen kote gen moun m gen moun ki pa pale avè m ankò paske m pa m pap pran sa nan men yo depi yo ap pale avè m m kouri avè yo epi yo di o men w s on teknokrat ou s on sesi s on sela m di non non non e pa avè m w ap vin pale konsa. De tout fason, si w pa t konn istwa w, al eseye aprann e gade pou wè kòman lòt kominote yo ap fè, omwen avan w pou vin pale mal de peyi w, avan w pou vin pale mal de pwòp tèt ou. Se konsa l ye. Antouka, mwen byen kontan nou te pale de sa, menm si sa fè pati, sa fè pati de entegrasyon nou, paske nou soti a, orijin nou se ayisyen. Mwen pral poze yon kesyon kounye a pou nou, pou nou, pou nou avanse. Map mande w ki pi bèl moman ou pase nan kominote kote w ye a, swa kominote ayisyen, eske w gen yon bèl moman ou sonje ou santi w te pase, e eske ki sa l te ye, eske w ka pataje l avèk telespektatè yo, paske pa move bagay ki genyen sèlman nan kominote yo. Pi pi pi pi bèl moman anfèt se se anfèt se lè m batize lè m batize nan legliz kote m mache an Toronto ki se legliz pastè Anglade pastè Anglade se premye pastè mwen rankontre lè mwen lè mwen move Toronto e misye tounen tankou yon pè pè spirituel pou mwen paske pou moun ki tande istwa mwen mwen grandi san papa bòf anfèt paranm divòse m te trè jèn donk Lè m vin Ton, apèn ke m rive Toronto, m rankontre Pastè Anglade e li gen yon legliz kote gen anpil Ayisyen ki mache ladan l. Epi jou mwen te batize, te gen anpil moun, m te gen zanmi tou ki soti Montréal ki te vin wè m. Se te yon bagay ekstwòdinan paske se premye fwa, lè yo ban m mikwo an, se premye fwa m t ap pale avèk yon. group osi enpòtan de Ayisyen e se premye fwa ke mwen plis ou mwen prezante tèt mwen, mwen di bon mwen se Darwin, mwen soti Montreal e pi mwen fè yon ti sovòl de istwa mwen. Mwen wè ke moun yo te vrèman apresye. prezantasyon mwen, donk sa te vrèman fè m cho o kè, epi sa k rive tou se senbòl, senbolizasyon le fèt ke mwen batize devan yo, donk devan yo mwen jete sa m te ye avan, mwen jete le pase, epi mwen soti nan dlo an on nouvèl pèsòn. Donk m kwè ke sa se vrèman enpòtan paske mwen vle make sure ke kominote kote m ap evolye an, menm si yon lè yo ta tande de ansyen moun ke m te ye, m se enposib ke y ap toujou di men non Darwin ke m konnen an, yo konnen li pa konsa paske Darwin ki egziste jodi a, mwen egziste depi batèm lan. So, m konnen se yon bagay yon ti pe tipik kretyen pou m di men mwen menm m konn relasyon m avèk Bondye e se sa. Donk sa se te pi bèl moman ke mwen te viv, Yann. Ok sa se byen, sa vle di sa te make w anpil paske pou jan w rakonte istwa la, m pa konnen si moun yo, istwa nou te pase avan an se te istwa Mesye Dawens, ou ka al koute li, li ka enspire anpil moun, e se yon trè bèl istwa, e lè nou fè istwa w la se pa pou nou fè joke avèk istwa moun nan, se jis yon sòt de terapi n ap eseye fè paske. Lè w gen yon pwoblèm ou te ou veki sèten choz ki pase nan lavi w ki trè ki trè boulvèse w, toutan ou pa eksprime w, ou poko ou pa pale de li an gwo e an laj, ou pa eseye fè l sòti, w ap toujou santi ou pa byen, ou pa nan po w. Men depi ou fini, ou fin eksprime w, ou pale de sa trè souvan, sa ap ede w fè yon yon sòt de e gerizon pou pwòp tèt ou. Sa vle di nou evite tout moun Si yo vle al koute istwa a, yo ka koute li. Nòmalman li deja sou chanèl YouTube Inyon 109 la. Se yon bèl istwa e li ka enspire anpil jèn paske lè misye ap esplike bagay sa yo, li te jèn e se kòm li vin konvèti, se Bondye ki retire l kote l te ye a pou mete l yon lòt kote. Sa vle di, ou menm tou ou gen istwa pa ou. Chak moun gen istwa pa yo. Sa vle di chak moun gon bagay, gen moman ki ki di nan lavi ou. Chak moun gen moman ki bèl tou nan lavi ou. Se konsa lavi a ye, nou pap ka chanje sa. Men nou ka enspire toujou de bèl bagay moun fè e menm si moun nan te soti tèl kote pou l vin tèl kote, nou pa la pou nou jije ankenn moun. Se istwa nou bay li konsa, se konsa n ap eseye fè modèl emisyon sa. Si ou renmen jan nou fè l la, abòne sou chanèl la. pataje video a like video a silvouplè so istwa lan li trè bèl nou deja mete nou mete istwa avan nou kòmanse entèvyou avèk mesye Dawens se se konsa nou te planifye e emisyon an sa vle di si yon moun ta renmen patisipe nan emisyon an ou ka jis kèlkeswa kote ou ye brezil chili etazini ayiti kanada kèlkeswa kote ou ye nan mond lan wap just kontakte nou nan kòmantè yo nou menm nap pran kontak avèk ou Ou ap ka patisipe nan ba w modalite emisyon an. N ap prepare emisyon an ansanm avèk ou pou nou ka fè yon bèl emisyon. Paske se pa sèlman pale tèt cho politik sèlman ki genyen. Paske politik la enpòtan tou, men gen lòt bagay ki trè enpòtan nan sosyete a. Nou sipoze aprann jèn yo, nou sipoze ba yon modèl. Nou menm ki la, paske mwen menm pwofesyon pa mwen, se sa wè m ap fè a, se sosyal. Se sa m aprann. So map eseye fè yon moun, se yon sòt de cure, yon swen map eseye lè moun nan rakonte istwa li. Sa mwen menm mwen gen istwa pam mwen rakonte li, ou menm ou gen istwa paw ou rakonte l, konsa anpil moun ap enspire de istwa sa yo, si yo gen modifikasyon yo ka fè nan vi yo la sa ap trè itil yo. Nou di tout moun ki tap koute nou mèsi anpil pou emisyon an nou fè a. Nap mande mesye Darwin sil gen yon dènye pawòl li ta renmen di, yon dènye mo. e pou nou konkli kisa lap li tap ye e pataje sa avèk telespektatè Inyon 109 yo. Ok donk m remèsye w msye Irolien pou non sèlman envitasyon w men pou travay sa ke wap fè map oze remèsye w o non de kominote ayisyèn nan mondyalman paske Mond lan se yon vilaj kounya e gen ayisyen tout kote kap gade, m konnen m gen zanmi Montréal kap gade nou donk mèsi anpil pou travay sa wap fè se yon travay ki ekstwòdinè se premye fwa ke mwen gen yon chans poum rakonte istwa m piblikman paske m konn fèl avèk moun an prive men lè w di son terapi se vre m vreman santi m lejè mèsi anpil men nan kòman m te ka fini se ekout se m ta swete pou nou aprann pozitif aprann pozitif nan tout sa nap fè pa sèlman gade move kote nan yon sitiyasyon men gade pozitif nan tou pa sèlman pale de yon bagay mal men chèche pale an pozitif lè w fè sa anpil bagay ap chanje nan lavi w. Donk rete pozitif e ankò yon fwa map pwofite pou fon ti piblisite pou òganizasyon mwen. Nou ka vizite Positive Haiti sou Facebook. Si nou gen ide vwayaj, otèl, kèlkeswa kote nan lemonn nan, ou mèt kontakte m nan 647 216 45 39 e m ka chèche m wè si m ka jwenn bon dil pou ou. Si m pa ka jwenn li avèk òganizasyon an. Pam ka menm ede w jwenn li yon lòt fason. Mèsi anpil tout moun espesyalman vou Mesye Orelien. Mèsi. Bon, nou di w mèsi, se nou k pou remèsye ou pou patisipasyon w nan emisyon an. E son emisyon nou lanse pase gen anpil moun e ki mande nou, dèfwa nou toujou fè kawounseling avèk lòt moun men nou ap fè l de fason jeneral. So, se yon sòt de terapi konsa, jan nou di a. Se yon bagay n ap eseye mete sou pye pou kominote kèlkeswa kote w ye a. E, e kankou nou di li, nou te trè kontan ansanm avèk ou. N ap pale yon lòt fwa ankò, Mesye Dawens, e pou yon lòt emisyon. Mèsi. e di fèt ke w te e pataje tout bagay sa yo avèk nou e pou jodi jodi a. Mèsi anpil. N ap kwaze pou yon lòt emisyon. Merci à vous Mesye Rolien. Bon nou di tout moun mèsi, nou di tout moun e mèsi ki te ki te avèk nou nan stidyo e ki te avèk nou tou e ki t ap kòmante e sou afè e jan nou t ap pale a. Nou di tout moun mèsi anpil e. Nou ap salye tout moun ki kòmante nan emisyon an, nap salye Juclaire Nerolien ki kòmante ki se grand sè mwen map salye l depi Laval. Nap salye tout moun nèt an jeneral, gen anpil moun ki kòmante sa fè m plezi anpil. Sa vle di son emisyon mwen travay anpil sou li, se pa konsa m te vle prezante emisyon an. Men a la dènyè minit mwen wè m vin gen anpil difikilte, mwen vin prezante l konsa, sa vle di m ap travay sou sa anpil pou m prezante l sou yon lòt yon lòt ang, sa vle di se teknoloji n ap avanse jan nou kapab ladan l. Nou di tout moun ki te mèsi gen gen Bigson Ayiti, nou di w mèsi anpil pou kòmantè w fè a e sa ede nou anpil. Rossy Monty. E nou di w mèsi tou e Rifai 109 e bon bagay se moun pa nou e nou di Patrice Louis mèsi sa se moun ki kòmante e nou di tout moun sa yo mèsi paske yo te patisipe avè nou pa bliye silvouplè pataje videyo a e pou plis moun ka wè li e si w menm tankou nou di a ki vle patisipe ou pa bezwen neglije e jis ekri nou nan kòmantè yo. n ap fè kontak avèk ou, n ap prezante w, n ap prepare tout bagay yo ansanm avèk ou, pou nou kapab fè yon emisyon vrèman de kalite, pou nou ka bay yon modèl e pou jèn yo, nou di Violane Beleus ki t ap koute nou, Louly Cadet, e nou di yo tout moun sa yo mèsi anpil, paske san nou menm e emisyon an p ap ka p ap gen sans li, emisyon an p ap gen, paske m pa ka fè l pou m ap gade l pou tèt mwen, e nou gen anpil moun ki t ap koute nou sou YouTube tou. Nou salye tout moun YouTube yo e nou di mèsi. N ap kwaze pou yon lòt emisyon. Non pa m se Racilien Herolien e sa fè m plezi pou m te patisipe e avèk ou nan emisyon an. M ap di nou abòne sou chanèl la Union 109 e pataje videyo yo silvouplè, like yo, kòmante sitou pou nou ka refere emisyon an, pou nou ka refere videyo a. Nou mete lòt videyo tou. gen komedi, gen politik nou fè nou yon ti jan mikse chanèl la pou tout moun ka jwenn plas yo ladan. Mèsi anpil nap kwaze yon lòt fwa nou kite w nan de pla men papa Bondye ki gen tout pouvwa. Mèsi a la pwochèn.